Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt, ti vi lakay, Ayiti.com yo, ankò yon fwa n ap di w bonswa ak bonjou e nou kontan rejwenn ou nan nouvèl videyo sa a. E ke nou pote pou ou la avèk anpil enfòmasyon kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, dosye sanksyon kap pran kont divès ansyen depite, ansyen senatè, nan moman nap pale la, ebyen otorite kanadyèn yo fèk mete pye sou kou ansyen depite Dèlma a Arnel Belizaire Avèk Gary Bodeau, depite Dèlma. Ebyen medam se mesye nan moman nap pale la anpil nèg gen dyare anpil nèg gen pwoblèm anpil nèg panike paske Kanada li menm se pye lap mete sou kou anpil otorite ki yo menm mare sosis yo ak bandi anpil nèg kap finanse gang nan peyi a anpil nèg ki yo menm e se pa rapò ak ensekirite a yo fè milyon yo e jodi a la otorite Kanadyèn yo ki yo menm deside Bay nèg sa yo yon leson moral paske se pa posib pou yon otorite nan yon peyi e se ou kap finanse ensekirite nan peyi a ou menm ki ta la pou rann peyi sa li menm li de bòn mach epi se ou menm kap finanse gang e nan moman nap pale la medam e mesye zanmi konpatriyòt TV lakay haiti pwen kòm yo otorite kanada yo finalman jwenn Arnel Belizaire avèk Gary Bodeau Nèg sa yo se 2 nèg kap finanse gwoup gang G9 an fanmi e alye man yon man e tout gwoup gang ti lapli ki gen nan tèt li enben mèdam e mesye nèg sa yo gen pwoblèm e nou pral fò tande Arnel Belizè ki li menm deside reponn otorite kanadyèn yo e misye sèmante 7 fwa 77 fwa 57 plis 7 li pap janm pa pale ak bandi paske nèg ki nan leta yo yo plis bandi ke nèg ki ak zam yo. Men deklarasyon an. Hum! Antouka, nou pral envite w tande ansyen depite Dèlma a, Arnel Belizè, ki li menm t ap reponn kesyon jounalis sou sanksyon otoritè kanadyèn yo yo menm peze sou do l nan zafè finanse gang. Bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Lè yon peyi pa gen dirijan, otorite lòt peyi pa ba w respè. Desizyon ke yo di ke yo sòti an, yo gen lè deside l ok avèk yon lòt moun. Men mwen menm Arnel Belizaire, ma position etait publique et connue de tous. Jodi an, moun yo di ke Arnel Belizaire ap sipòte les actions des gangs, moi je l'ai toujours dit, pou nou sòti peyi a nan sa ke yo mete l lan, se yon lutte armée ke pou l ye. Arnel Belizaire pa janm konnen Andeyò de leta gen lòt gang. Alò w panse ke Arnel Belizaire pral pèdi tan n pral pale de Kanada ki sanksyone dè sitwayen ayisyen? Mezanmi, se an 1960 la a wi ke nou t ap kenbe men moun sa yo pou n demontre yo li wi. Alò w panse ke mwen menm Arnel Belizaire nan nivo m, Nou pral fè moun serye an Ayiti wont jiskaske yon pèp san zistwa, san memwa, paske se de moun ki toujou depann de moun ki pou goumen pou mete yo sou moun. Oh non! Anèl Belizaire pap janm fè erè sa. Kòm jodi a nou pa gen otorite nan peyi nou, nou manke de zòm e de fanm de karaktè. Tande pòs a pouvwa se sak fè madam Joly panse yo ta pèmèt li pou l pale de nenpòt ki ayisyen men mwen menm votre serviteur Arnel Belizaire je di nan nou pap pèdi tan nou pou nap pale de yon peyi san zistwa san palmarès ok se rete l rete yo mete l la epi nou menm pou n gen yon peyi tankou Ayiti kote ke nou konnen ke nou fè listwa a travè le mond paske jodi a nou gen de restavèk de voryen ki vin fè ke yo pa pran peyi nou pou anyen. Nou konnen ou toujou montre ou ap defann, m pa konnen ki relasyon ou genyen avèk gwoup ame yo tankou G9 kòm dabitid ou toujou di ou an kontak avèk yo, èske ou panse otorite kanadyèn yo kapab. Chwazi site non menm rive sanksyone w pou rapò w ta gen avèk gang nan finanse gang san yo pa ta gen dokiman oubyen prèv de sa ki rapò w gen avèk gang. Si se pou oprime maloryante yo fè vin tounen dyab pou pèp ayisyen an, si se pou palavè yo ke Kèlke swa peyi a di lap sanksyone Arnel Belizaire paske Arnel Belizaire pale a yon gwoup de sitwayen jodi a ke otorite peyi yo mete yo hors la loi, peyi yo ap sanksyone. Paske toutan m vivan, se nan eta sa a peyi a ye la a. Pa gen anyen k ap fè m pa pale a Ti Lapli, pa gen anyen k ap fè m pa pale a Babekyou, pa gen anyen k ap fè m pa pale a Sidon, pa gen anyen k ap fè m pa pale a Isca. Lèzetazini. ki goumen pou l Lèzetazini, yo mèt pran sanksyon kont Arnel Belizaire paske l pale a Ti Lapli, paske l pale a Izo, paske l pale a Kris, paske l pale a Babekyou. Zafè yo! Lè jodi a, yo mal oryante yo non liy pou yo vin sèvitè. Lè ou menm ou di yo non kote yo pwale a pa bon, otorite yo vin fè yo vin anfas ou tankou enmi. Moun ki mal oryante yo a, daprè Kanada, ou fè pati de moun sa yo ki ap. Ede yo kanpe nan liy kidnape, vyole, touye moun chak jou. Okontrè, se te batay mwen an sa e m toujou kont li e m toujou kanpe kont li. Kòmsi Radyo Kiskeya, nou panse jodi an Kanada ka fè m pa pale avèk kèlkeswa Ayisyen an, nan kèlkeswa pozisyon ke l retwouve l lan? Se pa mwen ki otorite k ap deside yo. Si se te mwen ki otorite k ap deside yo, jodi a, pa t ap gen ti lapli, pa t ap gen Iska, pa t ap gen Babekyou, pa t ap gen lòt ankò. Arnel Belizaire ap toujou rete diy pou l diskite ak tout sitwayen ayisyen e pou l gen kouraj pou sa yo fè k pa bon an pou l di l yo pa bon. Men m p ap janm ni nan konbin ni nan konbinezon avè yo. Paske m fè yon chwa. pou bouch mwen pou m ka pale tout verite avè l epi pou m ka parèt devan lajistis nenpòt lè yo rele m. Sèke m p ap janm nan anyen k pa sa, men pa gen oken bagay nan mond lan ki pa gen listwa, ki pa gen pase ki ka mete Arnel Belizaire nan pozisyon pou m pa pale a yon Ayisyen frè m. Nou vle fè, piske apre anviwon 2 mwa. Depi ke gen de sanksyon ki te pran pa peyi Etazini e Kanada kontre mwen menm pèsonèlman, e apre sanksyon sa yo nou te di ke se de sanksyon politik, dayè, ke pi fò moun te dakò se dè sanksyon politik, li te enpòtan pou n fè mizopwen sa a jodi a, 2 mwa apre dat 4 novanm 2022 sa a. N ap di premyèman a tout moun k ap tande nou, ke se swa an dirèk oubyen pa laprès ki prezan, Ke mwen menm pèsonèlman mwen viktim deja de sanksyon sa yo anndan peyi a, kote an 2007 jisteman o nivo de Etazini yo te rele nou pou te di gen sispisyon dwòg sou nou e yo pran de desizyon kont viza nou paske gen sispisyon. E depi lè sa a nou te antame yon batay Ki te fè ke, twa zan apre, o nivo de Wikileaks, nou te wè se Fritz Meuze, on nèg ki te akapare pò Gonayiv la, ki te al pote plent, ki te al denonse m nan anbasad amerikèn le 5 me 2005, paske l pa t vle peye pò Gonayiv la, e m te di l peye l. E lè sa a, batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal, jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon, nou t al devan tribinal e te genyen batay la. E misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon, se pou l te ka akapare pò Gonayiv la, e fò n raple an pasan ke pò sa a aktyèlman nan men Leta, Puiske batay sa ke nou tap fèt la, se te pou ke leta te rekipere pò a. E lè sa a, nou vin rive nou wè ke peyi tankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. Ebyen, lè 4 novanm 2022 vin rive, Nou vin retwouve n nan yon sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou. Yo vin, par la près, nou aprann sa piske yo pa janm sinifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik piske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon. Aksyon ke nou anprann, nou te ekri peyi Etazini, nou te ekri peyi Kanada, paske yo te pale de fason jeneral, pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. A dat, Yo pa janm reponn. Men nou menm nou kontinye ap travay. E se nan travay sa a ki fè ke nou vin dekouvri yon dokiman, nou vin dekouvri yon liv ki ekri e an anglè, Zombify, e an franse Les Dossiers Zombies kote ke liv sa a w a di l te fèt pou Senatè Youri Latortue. De premye paj jiska dènye paj se dè akizasyon a nan pli fini kontre mwen menm. E lè nou t ap gade men liv yo la, ni an franse ni an angle, Men, arete sou kesyon sanksyon an, li la a tou. Dosye, paske m toujou mache avèk dosye m. M pa janm pale san m pa gen dosye m. Nou konpare liv la ki soti an 2019 avèk sa nou te ka di, ebyen, desizyon ki pran Ozetazini e o Kanada. Sa nou wè? N ap rive sou li talè. Sa nou wè nan liv la, nan liv otè liv la, s on on non ke nou wè yo rele Maxkil. Maxkil. Sa a trè enpòtan, men m pral rive, se li k manman dosye a. Ebyen sa nou wè nan liv sa a, an 2019 ke liv la soti, yo di, liv la akize m, li di ke Youri Latortue ap fè dwòg, avèk peyi Kolonbi. Se sa yo di nan liv la. Nan chapit 9, paj 147 e 148. Se sa yo di nan liv la. Ebyen, nan sanksyon yo pran an 4 novanm 2022, yo di nan desizyon an ke m ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Se premye bagay. Dezyèm bagay. Yo di nan liv la, nan chapit 10. Paj 159, 164, 165, 166, 167, 168, Ke m ap trafike zam avèk Lafrik di Sid. Yo di nan sanksyon yo ke mwen menm tou m ap fè travik zam avèk peyi etranje. E nan liv la, m ta renmen petèt. Nou wè kòman nèg sa a ki ekri liv sa a, m poko rive sou non l, kòman li defini, li di m ap fè trafik zam avèk peyi Lafrik di Sid, m te gen yon konntenè zam ki te rive nan dwàn Pòtoprens, poukisa yo pa kenbe konntenè a paske pa t gen kouran, nèg ki t ap sipèvize konntenè a kòm pa t gen kouran li pa t sipèvize l, li te voye l ale konsa. Se pou m montre kòman Max Kell, nèg yo di ki ekri liv sa a, se yon voye monte Piske, nan liv sa a, pa gen anyen d'akademik ni de pwouve. Twazyèm sa yo di nan liv la, yo di m fè, m patisipe nan vyolans. Yo di, mwen t al distribye zam an 2009, nan liv la wi, avèk René Monplaisir. Tout moun te konnen ke mwen te nan opozisyon avèk Prezidan Preval. Pa t gen oken rapò ant mwen menm e Rene Monplezi. Yo di nan liv la m t al distribye zam. Nan chapit 11, paj 169 e 175, nan chapit 12, paj 189, 191. Alò ke yo di nan desizyon sanksyon yo ke mwen menm m fè vyolans egalman nan. avèk bandi nan katye popilè. Donk nou wè egzakteman sa ki di nan liv la, yo vin reprann ni nan desizyon sa yo. N ap kontinye. Liv sa a li ekri pa Max Kay. N ap gade non an, nou wè MAX Kayel. Non sa a. Daprè sa li di se yon ofisye ki tap travay Nasyon Zini an Ayiti. Kòm nan liv sa a la fen la wi, misye di se ofisye kap travay Nasyon Zini, an desanm nou ekri Nasyon Zini. Nou di Nasyon Zini men genyen yon ofisye ki di lap travay lakay ou, ki ekri sou nou, ki fè difamasyon, nou ta renmen ou menm ou idantifye l. Jiska dat, pa de repons. Nou te oblije, lè n wè yo pa ba nou repons, paske nou pa ka kanpe la, se yon dosye politik, nou te oblije anplwaye yon ekip jiridik ann Ayiti e Ozetazini. Ekip jiridik sa a pèmèt nou dekouvri vrè moun ki ekri liv la. Moun ki ekri liv la, li rele Burn Grabner. Bern, B-E-R-N-D-T, Grabner, G-R-A-B-N-E-R. An efè, misye se yon ofisye ki te travay Nasyon Zini de an Ayiti, se yon Otrichyen ki travay de 2005 a. 2015, e ki te, daprè sa l di, ap travay nan dè dosye anba, dè dosye enfòmèl. Misye te kite, misye rantre Ayiti an 2005, li kite an 2015, e aktyèlman, misye ap travay an Afrik. Men sa nou vin wè, sè ke Bernd Grabner, Li fè tout bagay fò nèg ou bon anpil nan envestigasyon nan dosye pou dekouvri li fsa e janm pwal dil la mpa menm kwè ke nasyonzini konnen se misye ki ekri liv la dayè nan liv li a li akize nasyonzini tou li di nasyonzini tap transpòte dwòg nan machin li ebyen sa misye fè nan liv la nou konnen lè yon liv ap ekri de fason akademik yon rapò ap ekri de fason akademik mwen menm fè plizyè rapò ou oblije idantifyew Ebyen nan liv sa a, pa genyen mezondedisyon. Pa gen mezondedisyon. Li menm ki fè pwòp liv li, li pibliye l. Pa genyen egalman anrejistreman dwa dotè. Mwen te di pa gen konpayi dedisyon. Kòd ba w liv la, sa nou wè la a. Li pa gen oken rapò avèk liv la. Kòd bar la, nan tout moun ki ekri liv, se ansanm denfòmasyon ki pèmèt ou lye avèk liv la. Pa gen. Imel ke misye mete a, li pa mache. E ou pa jwenn on foto de li. Mezanmi kiyès kap ekri on liv? Ou ap akize de moun ke ou pa idantifye w, ou pa gen foto, ou pa gen anyen. Donk sa vle di ke misye konnen se ti Ayisyen nou ye. E ke nou pat jwenn ni, misye ebyen ekri liv la pou ke li mete l sou tout rezo Amazon, l ap vann ni, alò ke tout sa l di nan liv la son trak entènasyonal. Men, nou pral gade bokou plis kesyon, piske, Lè nou vin al fouye zo nan kalalou, nou wè ke Bern Gravener ki ekri sou koripsyon dan lè zane 2015, 2016, 2017, misye pa pale ditou de Petro Caribe, dosye li t ap fè yo, 1 milyon moun pran lari, t ap pale de Petro Caribe, misye pa pale de Petro Caribe. Misye pa pale de Dermalog. Misye pa pale de Sophie Dali. Misye pa pale de franchiz yon rapò ke sena a fè, ke nou te fè. Misye pa pale de kontrebann nan. Misye pa pale de kesyon paspò yo. Misye pa pale de ONG. Pandan tan sa a, gen 10 rapò ki fèt nan sena a kap denonse moun kap vòlè. Don mwen menm prensipalman. Misye pa pale de oken dosye sa yo. Epi nap fouye zo nan kalalou. E lè n gad nan liv la, n ale toujou nan paj 321, 324, Ben Gabner di, Men kiyès ki te ka prezidan Dayiti. Men kiyès, son ansyen premye minis wi m pap site non l, n ale nan liv la. Se misye ki ka prezidan dayiti ki ka fè meyè e se yonn nan moun ki premye dilapidatè fon petwokaribe e se lè sa a e se lè sa a ankèt nou ap kontinye e se lè sa a nou vin wè ke lè prezidan jovenel te An fevriye 2019 te fè yon diskou, nou sonje. Li te di moun opozisyon yo se yo k nan dwòg, se yo ki gen bandi. E se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo kont tout nèg ki te nan opozisyon, don mwen menm pèsonèlman, ki te, ebyen, ki te fè Petwokaribe. E nou sonje. Rapò sa a son fo puiske nou konnen egzakteman lè sa a se prezidan an ki te peye ebyen Anèl pou ke li te vini pou yo te fè demagoji a men an menm tan yo fon dosye Brent Gardner a misye di misye di nan liv la. Tande byen wi. Misye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye yo. Misye di li gen yon metò nan anbasad la. Misye di ke tout sa l fè. Li fè yo an kolaborasyon avèk entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon e sektè mafye ki te nan Petwokaribe a, dilapidatè ki te nan Petwokaribe a. E se dosye sa yo. ki monte depi 2019 kontre opozisyon e kont moun ki t ap di verite pou yo fè karaktè asasinasyon sa vle di yo pa ka tchwe yo yo vle detwi karaktè yo men pa bliye ke menm moun sa yo ki te vin kote m lè m t ap ekri petro karibe a ki te di m Y ap ban m tout avantaj pou m pa t met non yo nan Petro Caribe a ki te fè menas. Jisteman se moun sa yo ke Ben Gardner di ki dwe prezidan Dayiti paske se moun ki pi klin nan peyi a. E nou di tou. Paske nou pap twonpe n dènmi. Nasyon zini pa konnen. Se nou ki ekri Nasyon zini pou nou di. Nou ekri biwo afè legal ki nan Nouyòk pou nou di ke men nèg ki ekri liv sa a. Paske nan menm liv la tou li kritike Nasyon zini. E aktyèlman l ap travay pou Nasyon zini. An Afrik. Piske li te retounen travay de 2019 a 2021 an Ayiti e kounye a li an Afrik l ap travay pou Nasyon Zini. Donk nou menm ki te ekri Nasyon Zini, Nasyon Zini pa t ka fè travay la. Nou jwenn moun nan, nou ekri biwo afè legal a Nouyòk pou nou di l men sa on anplwaye ap fè. E m pral di nou ki sa nou menm li di nan lèt la toutalè. Fò de tout sa k pase yo la, nou vin konprann kòman gouvènman ayisyen, sektè mafye Petwokaribe a avèk ofisye sa a e petèt lòt te ap monte dosye sou moun pou ke yo te ka detwi opozisyon an, don mwen menm ki te ekri 10 rapò pou te eklere je moun yo, don Petro Caribe, kote 1 milyon moun te pran lari, t ap di yo pa vle koripsyon. Fort de tout cela. Nou sot di l talè. Nou ekri afè legal, biwo afè legal, pou nou di ke jodi a, nou mande pou biwo Nasyonzini fè yon konfwontasyon ant nou menm e Bern Gardner. Paske si l ekri sou nou, jodi a, nou bezwen wè l. Dayè, nou konn kote misye ye. An Afrik, nou fè demach pou nou te pale avè l, pou nou te ka konfwonte l. E l pa vle fè konfwontasyon. Nou vle fè konfwontasyon, paske sa misye ekri sou nou an, li ekri l sou tout rezo, li ekri l nan liv, li ekri l nan anbasad. pou ke li detwi jisteman pèsonalite nou e nou mande biwo afè legal la pou l fè konfwontasyon an sinon jisteman pou ke yo retire liv sa de sikilasyon ou di mwen revoke l pou ke nou menm nou ka pouswiv li devan lajistis kòm se anplwaye nasyon zini ke l ye nou mande tout peyi Etazini, Kanada, ki te sèvi a rapò sa yo pou ke yo reevalye kesyon yo. Paske jodi a, batay la, se pa etranje k ap fè l kont nou. Se menm moun anndan peyi sa a, ke yo dekouvri nan koripsyon, nan vòlè, ki yo menm gen lajan nan men yo, gen mwayen pou yo arive kraze moun. Men mwen menm, mwen di sa, Senatè Latòti, m konn batay. E m ap batay. Paske jodi a, moun sa yo, yo panse ke yo ka fè nenpòt ki bagay nan peyi sa a. Nou di, nou pap twonpe n dèt mi. Se pa dè dosye ki fèt Ozetazini, ki fèt Kanada. Se dè dosye ki fèt isi. E triyo. Ki pote dosye sa yo, se Ben Gardner, ki se ofisye Nasyonzini, avèk petèt lòt. Se dilapidatè Petwo Karibe yo. E se gouvènman ayisyen yo menm ki devan. Movèz gouvènans yo panse ke meyè fason pou yo fè se kraze moun ki kanpe tèt a tèt avè yo. E se poutèt sa nou pran chemen legal la pou n afwonte dosye yo e n a afwonte dosye yo lè sa Bern Gardner a bay tout moun ki te kanpe avè l yo paske jodi a nou panse ke apre 2 mwa de silans Mwen te fè silans lan paske m te bezwen de bagay. Premyèman, konnen sa repwoche m espesifikman e an menm tan ankete sou dosye sa yo. E m remèsye anpil moun nan ekip jiridik nou isi e ozetazini ki pèmèt ke travay sa a li fèt, ke jodi a nou ka dekouvri volim dosye ke yon moun ka pote pou l detwi lòt moun. Pou ekri yon liv, kote ke liv la son trak entènasyonal, w ap akize yon moun li pa gen okenn referans. Pou ke liv sa a, l ap sikile nan tout kominote entènasyonal la, y ap pran de pawòl ladan l pou vrè, alò ke li pa gen anyen de vrè ladan l. E pou ke Ben Grabner sa a, li kontinye ap travay, Nan Nasyon Zini, sou lòt non. Li mete yon non yo rele Maxfield. Se pa yon woman w ap ekri. Se yon liv w ap ekri pou w akize moun. E ke jodi a, ou kache pou ke ou ekri sa. E misye konnen pètinamman ke nan lòt peyi li pa te ka fè sa. E Nasyon Zini dwe pran responsablite l, paske Nasyon Zini pa vini pou l ap kraze moun k ap fè politik nan peyi yo. Jodi a nou pral gade Nasyon Zini ke se swa an Ayiti e ke se swa nan Nouyòk, paske lè yo vini, yo vini pou yo ede avè yon lòt amelyorasyon, yo pa vini pou detwi moun ke yo pa dakò avè l. E se nan sans sa mwen di mwen pral kontinye Kesyon sa. N ap tann repons Biwo Afè Legal. N ap fè tout demach pou nou arive fè konfwontasyon. Men pandansetan, nou soumèt dosye yo bay tout peyi yo pou yo reyevalye kesyon an e pou yo wè kòman gen de moun k ap mennen yo pran de desizyon ki pirman lokal, ki pirman nan enterè yo. Paske si jodiya. Tout moun konnen. Se Senatè Latortue ki te bay plan pou ke yo fini ak kesyon bandi a. Se mwen ki te bay plan, ki te di si yo aplike l nan 3 mwa, n ap gen yon lòt sitiyasyon. Se mwen ki te pran pozisyon pou ekipman lapolis. E depi novanm, tout moun ka gade pou wè kòman sitiyasyon yo ye, san m pa bezwen fè kòmantè. Men sa mwen di, apre ke m fin ekri Biwo Afè Legal nan New York, mwen pral kontinye batay, batay pou sekirite pèp ayisyen. Paske jodi a, pèp la, li pa gen sekirite. Fò batay sa a kontinye, batay sa a ke m te konsakre m ladan l depi 2021. Mwen te bezwen eklèsi sitiyasyon an pou m montre kote dosye politik sa a li soti. E map tann ke enstitisyon an reyaji, men pandan se tan nap kontinye batay pou pèp ayisyen. Mèsi bokou e a la pwochèn.